Yo mennen l bay kolon blan yo, enperyalis sanginè sa yo. Jodi a, li pa respekte, li pa respekte desizyon òganizasyon yo. Kòm Ariel Henry pa vle tande laradyo, nou di, apati de mobilizasyon jodi a, nou di, pa ka travèse nan twazyèm sikonskripsyon ki di Fontamara Matisan pou yo travèse pou yo rive lavil. Jodi a nou gade moun ki prete lajan nan men iziye pa ka janbe Malpas pou y al achte ze, pou y al achte sa pou yo gen pou yo vann. Jodi a nou menm nou te vote akò a, akò sa nou te vote l. Se pou ankò nou te vote Ariel Henry pou nou te fè Ariel Henry plezi avèk madanm ni avèk pitit li nou te siyen avèk Ariel Henry pou nou fè l plezi son ankò pou nou retire Ayiti kote l ye a jiska mètnan m ap pale avè w la la m pa konn nan ki pati politik Ariel ye mwen pa konn kiyès l ap gouvène m pa konn kote l sòti men pou nou sove Ayiti bon mas oblije mele avèk move mas pou nou chanje lòd dè choz Paske nou menm nou se Ayisyen, nou pa Libanè, nou pa Siryen, nou pa Ameriken, nou se Ayisyen natif natal. Se nan sans sa a nou menm nou prese rive devan kay Ariel Henry. Se sa k fè n ap voye yon mesaj klè bay lapolis yo. Lapolis, nou pa nan bal, nou pa nan bal kawotchou, nou pa nan gaz akrimojèn, nou pa nan bal nan do, nou pa nan bal nan vant. E jodi a tout responsablite bal nan vant, bal nan tèt, jodi a la, l ap rete dirèkteman sou kont Ariel Henry ki gon malè pandye sou tèt li, ki se 7 fevriye. E jodi a nou di Ariel Henry, respekte akò 11 septanm nan. Prizonye politik yo, Jean Denis k ap koupe. Pa gon ti kras kap sot ladan, apa 11 septanm nan, sak te ekri ladan an, se li kap esplike, li kap aplike a la lèt. Se sak fè jounen jodi a, nou devan rezidans biwo Ariel Henry, poun di Ariel Henry, e pa kraze n vin kraze chodyè a, nou siyen akò a avèk li deja. Men nou vin devan rezidans li a, pou l tande la rezon, pou l tande kri pèp la k pa ka pase matisan, Pou tande kri pèp la kaba kaba se bèlè. Moun yap voye dola kob yon dola pou yo yap ba yo lan goud. Pou tande kri pèp la ki paka pase kwadèboukè elatriye. Men se nan sans sa manifestasyon pral rive la nou di tout la polis mete kò nan kwen pap gen bal nan do pap gen bal nan tèt pap gen gaz lakrimojèn pap gen kout pye se revandikasyon popilasyon an. Tiago a pou Ariel Henry ap moute fana al de Cameroun al manje homba al manje siret al manje piwili a si se piwili avek ti mennaj li yo jounen jodia nou di Ariel Henry nou vin la pou Ariel pann nou si nou 7 fevrier nou pral fite grenn li banm misye pa tande banm misye pa tande banm Ariel pa tande banm Ariel pa tande Ariel son leon chirurgien li pa vle li pa rayi mesye. Se pa t yon kat blanch ke nou te ba li, men akò politik nou te siyen avèk Ariel Henry an, se t on akò politik ke n te siyen pou nou te restore lotorite de leta, pou nou te konbat ensekirite, pou nou te konbat kidnaping, pou nou te konbat chomaj, pou nou te konbat lavi chè. e pou ke nou te mete tout pitit peyi ansanm pou n te kreye yon klima de konfyans. Ebyen jodi an nou wè Ariel Henry san otorizasyon sinyate akò 11 septanm nan li deside pran de desizyon de manyè inilateral, mano militari. Ebyen nan objektif pou ke li mete sou kote sinyatè akò 11 septanm yo. Ebyen jodi an nou vin bay Ariel Henry yon premye ultimatum pou n di Ariel Henry youn nan bezwen nesesè, ijan ke pèp ayisyen an bezwen se rezoud pwoblèm ensekirite a, lavi chè a. Paske moun ki nan Sid pa ka vin achte. Pòtoprens akoz kesyon ensekirite nan Matisan. Moun ki nan Pòoprens pa ka al achte Malpas akoz kesyon kidnaping nan. Ebyen jodi an n ap di a Ariel Henry si l pa genyen volonte manifès pou l rezoud pwoblèm ensekirite an, nou mande l a pati de 7 fevriye nou pral debouche sou yon katchouboumbe politik. ki pral pote Ariel Henry ale paske jodi an nou kwè ke pèp ayisyen an li fatige, akò 11 septanm nan fòl respekte, respekte akò 11 septanm nan vle di kisa minis enteryè a fòl jwenn demisyon l, minis komès la. Ki se Ricardo se Jean fò Juin demisyonn. Minis Minis jistis la Minis jistis la ki se yerachi ki se siperyè yerachi direktè jeneral polis lan akoz ensekirite a pa genyen yon senkronizasyon ant minis jistis la direktè jeneral polis la minis minis kitel e defans ebyen moun sa yo yo pap regle anyen. Ebyen nou di il fo ke gere gen chanjman ki fèt o nivo e kolektivite teritoryal yo y konpri direksyon depatmantal yo. Nou di Ariel Henry respekte akò a e sinon nan jou kap vini yo bagay la pral vire an bosal. Mèsi laprès. Fete 200 zan endepandans yo jodi a nou wè se menm nèg sa yo ki te anpeche nou fete 200 zan endepandans lan se yo PM Ariel ap rekonpanse avèk de pòs de direksyon atravè peyi a, atravè espas desizyonèl yo. Jodi a nou di, antanke nèg Dam Mari, antanke Ayisyen otantik, antanke nèg Grandans, nou di, akò a ke nou te siyen an fòk li respekte. Nou vin la! Pou n lanse yon deadline, apati de 27 janvye, si akò a pa respekte, n ap mache vè yon dat bitwa ki se 7 fevriye, p ap gen eleksyon, p ap gen 7 fevriye. Te gen yon pati nan akò a ki se atik 13 la, ki te di, Ariel Henry, ki se aktyèl PM lan, pa gen dwa nome yon minis, yon direktè jeneral, san konsiltasyon avèk lè sinyatè. Se gade n gade, de fason fachis, De fason mano militari, de fason flagrant, nou wè Ariel Henry ap nome mennaj li, ap nome de patikilye, ap nome de malfra nan pòs desizyonèl anndan peyi a. Nou menm, nou di apati 27 janvye, si akò a pa aplike, 7 fevriye, se tabula rasa. E an pasan, Jovenel Moïse, notre ancien prezidan, d'où la necessite, n ap mande ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse, mwen menm, mwen fè katran nan batay opozisyon, mwen batay kont Martelly, jodi antanke Ayisyen otantik, Jovenel Moïse, li merite jwenn jistis, n ap mande jistis pou Jovenel Moïse, san pa sa, peyi a ap tonbe nan kawo. Mèsi.